Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. M espere chak grenn nan nou anfòm. Alò, se parti pou set emisyon. Mwen resevwa yon apèl yèswa de kelken. Et puis la personne m'a dit ben écoutez il faut aller regarder quelques commentaires par rapport ak emisyon ke ou te fè sou dosye ti pitit 12 ans et puis li te di m yon lòt dosye ankò lè m ale gade nan kòmantè yo mwen wè anpil kòmantè e mwen wè de kòmantè tou ki trè kritik men banm di nou yon bagay wè nan sa map fè la m pa kwè pèsòn moun kapab dewoute m tande byen wi sa map di nou an e m pap dewoute ou wè tout sa yon nèg gen kòm ego ou fèl pase sou RL prod bravo men sa pa ka detwi m èske nou konprann. Pa egzanp m wè yon moun ki fè yon kòmantè ki di ke a ou moutre wap mande kle bon tande banm di yon bagay zanmi m si m pa mande sa w vle m fè paske banm di yon bagay lè pa egzanp yon moun tande w ap pale epi li kapab wè lakay yon moun ki humble li di a banm tcheke moun sa zanmi m banm di yon bagay mete w nan plas mwen pou w ap resevwa eee Prèske 10 apèl de moun ki ap mande. Se pa kritike m ap kritike yo non, paske bagay yo vrèman difisil. Men ekoute, eske ou menm ou t ap gen tout mwayen pou kapab jere moun sa yo? M konprann ke ou gen yon foli, epi ou anvi kritike, ou kritike sa pas. Ton ego sa pas. Epi apre. Paske m ta pon ti jan regrèt. Si pa egzanp ou te fin ban mwen, epi ou te joure an aprè. Menm la ankò, m t ap fè yon jan m remèt ou sa w te ban mwen an. Men kite m di w yon bagay tande zanmi, gen yon pwovèb ki di, Lè w pa ka bay pòv ou pa kraze kwi l. Kite m ede yon seri de moun ki pa kapab. E menm lè m pa jwenn, m ap fè jimnastik pou m ede kanmenm. Donk si m tap mande, m panse ke ou tap gen tan wè sa byen lontan. Paske m panse ke nan kote m soti, m te gen dwa petèt di m pral fon legliz. Lè sa m tap jwenn kòb la pi fasil. Men m konnen gen de bagay depi m fè l, ap gon malediksyon kap tounen sou mwen. Si kelken manvwa 50 goud li dim se pou ou zanmim map ba oul sil voye 50 goud pou oul banm 25 goud pou mwen 25 goud mwen an map kenbel nan poch mwen e map chanjel m kapab fè sam vle avel m kapab fè don avel tou men sal bay pou moun nan mwen oblije fè sa yo voye poul fè a. Mwen wè gen lòt kòmantè de moun ki di non ou pa gen dwa ap pran pou prizonye, depi yon moun ap pran pou prizonye ou se menm ak prizonye a. Tande banm di yon bagay frè, m konnen sitiyasyon sa ki gen nan prizon an nan peyi Dayiti gen nan tout prizon nan mond lan. Tout prizonye fè fas ak pwoblèm sa yo tou. Men jenerozite a kite m di w. Se lè kè w touche, lè bagay la fè w mal ou anvi bay tèt ou pou kòz moun nan. Tande byen brother, pa egzanp ou gen yon frè w ki nan prizon arbitrèrman oubyen ilegalman. Pa egzanp, te gen yon jou ou wè bò lakay ou yon moun ki mouri epi pandan lapolis ap fè arimay yo pran l. Yo pa menm gen dosye pou li yo lage l penitansye. Donk eske moun sa li menm li fè pati de gang kap touye moun, kriminèl notwa, kidnapè, moun ki dwe purje pèn yo jan la lwa di sa. Donk si w pran yon inosan kap kanni nan prizon 4, 5 an jiska 10 an prizon e pur moun sa nan sitiyasyon difisil li pa ka manje, Li nan difikilte. Men, mezanmi, si pou gen pitye, omwen fò n gen pitye pou moun sa a. Pa egzanp, m sonje ke sou epòk Danton Leje te komisè, le ministre, se te, ba, joubli le non di ministre, yo t al fè yon vizit nan prizon Petyonvil lan. E m te jwenn anpil revandikasyon de moun ki la, initil. Erezman, otorite yo nan lajistis te fon jan pou yo. Antouka, m apresye kòmantè nou yo. E mwen pwomèt nou ke m ap li kòmantè yo pi souvan. E moun ki te mande m tou, kòman yo kapab fè antre an kontak avèk mwen. Bon, bagay sa m pa ka konprann li menm. Nimewo mwen se 33 26 64 20. Se tout moun ki bezwen antre an kontak avè m ki kapab voye yon ti èd bwè, rèl pwòt. e ki kapab voye yon ti aktivite tou pou tout sa nou bezwen fè yo. Eske nou konprann? Bref, an antre danble nan enfòmasyon yo. Ba yo te anpil wi la jodi a mezanmi, tèt chaje wi la. Bon, nou pral pale sou dosye lapolis. Nan kad yon operasyon lapolis mennen nan Sent Trinite madi 30 out 2022 an, yo mete anba kòd 5 endividi. Moun sa yo se Yves Belizaire ki fèt nan Leyogàn nan dat 7 janvye 1987. Paonèl Marc, 13 septanb 1974. N ap raple ke nan kad operasyon sila lapolis li pwosede ak konfiskasyon yon veyikil kote nèg sa yo itilize li pou kapab al komèt zak kidnaping. Gen yon sitwayen lapolis arete, sitwayen sa dapre enfòmasyon lapolis kominike sou li se ta yon sòlda ti makak, Kile menm ap frape nan tèt fesa, laboul, tout kote sa yo. Lapolis fè konnen li arete Israel Dorisca nan komin Kabarè san li pa mansyone dat arestasyon sila. Endividi sila prezante kòm moun ki ta gen lyen avèk Carlo Petit Homme alyas Ti Makak. Li jwenn arestasyon li pou enplikasyon prezime nan zak ensandi, kanbriyolaj ak brakaj dapre lapolis. Selon enfòmasyon preliminè lapolis genyen nan men l, Israel Dorisca se manm aktif gwoup gang ki gen nan tèt li Ti Makak ki te patisipe nan mete dife nan yon machin polis Brigad Entèvansyon nan Tomasen. Lapolis raple ke band kriminèl sila ki gen nan tèt li Ti Makak se te otè prensipal lanmò ansyen senatè Sid lan, ki se Direktè Jeneral Antrepriz Piblik Pwomosyon Lojman Sosyo Yvon Buisreth. Sitwayen sila a ki li menm akonpanye ak yon lòt pwòch li mouri karbonize nan Laboul 12, se te donk le samdi 6 out 2022. Endividi ki fè pati band kriminèl sila a, se yo menm ki poze aksyon sila a. d'après. Ça, la police fait est. Haïti participait dans troisième troisième sommet chef police pays membre Nations Unies. Réunion bilatérale entre Haïti et Mexique, c'était donc le 1er septembre 2022. Et dans le cadre de rencontre bilatérale, directeur général police là dans pays d'Haïti, France LB, rencontré jeudi 1er septembre 2022 secrétaire ministre Sécurité et Protection citoyenne Rosa iceland Dominguez, pour pour sur redynamisation, redynamisation qui qui existait la question sécurité. Après plusieurs rencontres, le commandant-chef de la BNH a présenté ce discours. Madame, Monsieur les chefs de police et représentants des pays membres de l'ONU, Madame, Messieurs, je tiens à remercier au nom de la délégation haïtienne et en ma qualité de commandant en chef des forces de police d'Haïti, le secrétariat général de l'ONU pour l'invitation qui nous a été faite pour participer à ce forum. Haïti, fidèle à ses engagements envers la paix et la sécurité internationale, veut s'acquitter à travers le renforcement de sa police de ses obligations sécuritaires en dépit des conditions socio-économiques politiques difficiles. En effet, L'environnement sécuritaire d'Haïti s'est vu dégradé au cours de ces deux dernières années, avec la prolifération des gangs armés s'adonnant à toutes sortes d'exactions. Cela a amené la police nationale d'Haïti à évoluer pour s'adapter et faire face efficacement à ses obligations, à à ses défis inédits de sécurité. Pour améliorer la performance de la PNH dans la lutte contre le grand banditisme, qui empêche la population de jouir de ses droits les plus fondamentaux, des mesures suivantes ont été prises. La réforme des curricula de formation avec un accent particulier sur le respect des droits humains, la problématique du genre et des éléments liés aux nouveaux paramètres de sécurité. l'adoption des mesures visant une meilleure prise en charge des besoins socio-économiques et l'institution d'une indemnité spéciale pour des policiers victimes dans des opérations spéciales anti-gang. Le renforcement de la police frontalière pour contrer les cas de traite, et de trafic de personnes. Toutefois, nous soulignons qu'en dépit de ces actions, la PNH à elle seule ne peut résoudre le problème de sécurité multidimensionnelle que connaît Haïti. Cette tâche a dû, requiert une synergie entre les différents acteurs de la vie nationale et les partenaires internationaux. Dans cette perspective, j'encourage les partenaires engagés aux côtés de la police nationale d'Haïti à continuer à la soutenir en contribuant au fonds commun et en fournissant via la coopération bilatérale des matériels, des équipements et de la formation pour mieux faire face aux menaces des gangs armés dont les activités débordent le cadre des frontières d'Haïti. Apuye la polis nasyonal dayiti se travaye o ranfòseman de la chèn sekirite rejyonal e entènasyonal. Mèsi bokou. Gen anpil lòt dosye nan aktyalite an. N ap vini avèk yo epi aprè n ap retounen pou kapab boukle. Pwotokòl akò sou pwogram elajisman bon du trésor antrepriz ak patikilye, Ministè komès ak endistri siyen jounen jodi a avèk Bank Repiblik Dayiti, Vize dinamize pwogram sila a, Minis Ekonomi ak Finans lan ap bay karakteristik pwogram sila a. Autres caractéristiques de ces bons, La durée de maturité sera de 91 jours, 182 jours, 364 jours, 3 ans ou plus. Ils seront émis sous la forme d'adjudication à partir de 25 mil goud. Le taux de rendement sera determine par les offres compétitives, ils sont garantis à 100 pour 100 par la Banque de la République d'Haïti. Arjanti Repiblik la pa t manke enimere avantaj ak objektif prensipal pwogram sila a ki vize patikilyèman ranfòse kapasite gouvènman an ak kolektivite teritoryal yo pou rive pi byen planifye bidjè, defini kapasite peyi a pou repoun ak ka bezwen trezoreri elatriye dapre Patrick Kabwaver. Medam mesyu, avek un to de redman trez atraktif, le bon du trezor donneront aux entreprises et aux ménages l'opportunité de diversifier leur épargne, d'une part. D'autre part, ce programme d'élargissement des bons du Trésor se révèle d'une importance capitale pour les finances publiques Si l bezwen kòb la avan 90 jou la, l ap toujou gen aksè a li menm. E se la nou antre nan yon lòt pati ke nou devlope, sètadi ke nou gen yon mache primè e yon mache segondè. Lè nou pale de apwofondisman, se ke mache segondè la vin egziste. Sa vle di ke moun nan ap toujou gen kapasite pou l al wè yon tenè de kont tit oubyen enstitisyon finansyè li, pou l kab gen aksè a kòb li. Sètènman, li pap gen tout reminerasyon an, men lap gen kanmenm on reminerasyon ki de tout manyè siperyè a reminerasyon epay lan. E reminerasyon sa a, li sètènman mete li nan on meyè pozisyon finansyè. N ap soulinye, pwogram sila ap lanse ofisyèlman 8 oktòb k ap vini la, l ap dire antre 3 mwa e 3 lane. Antrepriz ou patikilye ki enterese antre nan pwogram sa gen sèlman pou bay. 25.000 goud dapre responsab yo. E se mantan nou som reuni al ansenp du Ministere des Apprensions et du Travail. dans le but de procéder au lancement officiel des travaux de réaménagement au niveau de la direction de la main d'œuvre. Il faut dire que c'est le fruit de long travail, de, de, de dur labeur qui aujourd'hui a accouché ce chantier que la direction de la main-d'œuvre va devoir bénéficier. Nous devons tout d'abord remercier de façon spéciale l'équipe de la BID qui nous accompagne jusqu'ici. Nous devons aussi remercier l'équipe du FAES, FAES qui, est chargée d'exécuter en fait ce projet financé par la BID, filet de sécurité sociale HAL 1137 le processus qui nous a conduit jusqu'ici nous a permis de faire pas mal d'expériences. L'expérience qui nous montre que les choses ne sont pas du tout faciles. Il nous faut toujours nous mettre au travail pour pouvoir récolter les fruits. Nous sommes en train de franchir une nouvelle étape dans le cadre de cette grande collaboration qui existe entre le ministère des Affaires sociales et du Travail, le FAIES et la BID. Nous sommes en train d'accoucher un travail qui va permettre à la direction de la main-d'œuvre de réaliser ses attributions dans des conditions beaucoup plus traîne à la productivité. Je profiter de nous que direction main-d'œuvre sont une grosse direction. Toutefois, Li pa toujou jwenn ankadreman, li pa toujou jwenn akonpayman pou pèmèt ke li fè travay li byen. E avèk pwojè sa a, nou pèsuade ke Direksyon de la Mendèv pral gen ase mwayen pou l fè travay li, sètadi ki sa pral pèmèt ke li mete an plas yon baz de done, ki ap pèmèt li anrejistre tout pwofesyonèl k ap mande anplwa nan yon branch daktivite pwofesyonèl espesifik e li pral rete an kontak avèk tout antrepriz ki ap mande ap ofri travay donk lè sa a n ap genyen yon sòt de kapasite pou pèmèt ke nou ka fè de plasman efektif donk o nivo di mache di travay. Donk se tou sa ke travay sa a nou lanse jodi a pral pèmèt nou fè e fò m di nou ke travo sa yo ap dire 90 jou, donk swivan devi estimatif ke firm nan prezante l ap dire 90 jou e montan ki alwe Donk se tout ministè la ki merite reyabilite. Men kòm mwen di nou, nou kontinye ap chèche e nou panse n ap jwenn pou nou lanse chantye ki pral pèmèt ke nou reyabilite lansanm di ministè. Fanmi Dezanklo se yon fanmi kote tout moun te toujou ap batay nan kesyon dwa moun, te toujou ap patisipe nan diferan aktivite e youn nan jèn ki mouri yo gen 24 tran, se youn ki te bay kolaborasyon dirèk li a yon enstitisyon ki manm PAPDA ki se ITECA. Donk nou panse ke destriksyon lavi sa, krouyote sa k ap eksprime an se yon bagay ki ap grandi e ki ap grandi. Nan prèske silans otorite yo, kote ke w pa tande ankenn mobilizasyon reyèl de Ministè Lajistis, w pa tande santi ankenn mobilizasyon reyèl de aparèy santral lan pou batay kont sèt kesyon sa. E tout bagay ta endike ke genyen yon artikilasyon, gen yon lyezon ant gang yo avèk pouvwa santral Leta. Donk fò ke lyen sa a koupe de fason ke nou kapab garanti dwa a la vi popilasyon an. Donk jodi an fòk nou defann dwa. Pou moun eksprime yo, fò nou defann dwa a la vi e fò nou batay kont tout itilizasyon kò fanm pou kapab enstale terè e yon klima de pè nan peyi a. Nou pran lari a pou nou denonse vyolans k ap fèt sou fanm, vyolans gang phtk yo ap fè sou fanm. Nou remake nan katye popilè anpil fanm ap mouri, lè se pa, lè se pa, lè se pa mari yo ki touye yo, se, se gang phtk yo ki touye yo. Gen yon pakèt fanm ki sibi anpil vyòl kolektif nan katye popilè yo. Se pou sa nou pran lari a jodi a. Pou n kapab denonse sa e nou menm branch fanm pati a nou solidè ak tout fanm sa yo, nou di fòk vyolans sou fanm kaba nan peyi Dayiti. Bon, nou vini la pou nou mobilize, men jeneralman nou konnen avèk ministè lajistis ki gen la, avèk moun ki nan tèt ministè a, nou pa ka espere anyen. Dayè kantite fanm ki mouri la, nou pa wè yo janm di anyen. Nou pran lari a, son devwa pou nou fè sa, men nou konnen avèk mòd leta sa, avèk leta phtk sa, pa gen anyen ki vrèman posib pou fanm yo e pou tout moun an jeneral nan peyi sa. Nou pran inisyativ sa jounen jodi an. Parapò a tout zak k ap fèt nan peyi an, parapò a tout ka feminisid yo, parapò a tout fanm y ap tòtire yo, moun an jeneral, paske lavi moun pa fèt pou lote ni an gwo ni an detay, lavi moun konte, parapò a vyolans epe espesifik k ap fèt sou fanm yo, nou panse li se yon moman enpòtan, yon moman fondamantal pou nou menm tout fanm nan peyi a leve kanpe. Se pou sa branch Fanm Pati Rasin Kò Pèp la pran inisyativ sa jounen jodi an. Vyolans, vyòl kolektif k ap fèt sou fanm de fason espesifik, nou panse li pa ka rete konsa konsa, san pa gen yon kri ki rele, san pa gen yon rèl anmwe sekou. Paske Leta ki la a, nou wè Leta ki la a fè la ti zorèy, nou pa bezwen di pou Ministè Kondisyon Fanm ak Dwa Fanm. Donk nou menm branch Fanm Pati Rasin Kò Pèp la ki endinye, ki touche, nou di twòp fanm tonbe, twòp krim odye fèt nan peyi a. Donk se pou sa nou la jounen jodi an, pa dwe gen fanm ki tonbe nan sitiyasyon sa yo ankò, moun an jeneral. Pase ba nou dola jan ke fanmi nou te voye l pou nou sot lòt bò a. Tout fwa ke nèg yo pa deside fè sa, le 6 septanm, nou ba yo 6 septanm jiska minui pou yo pran yon desizyon. Nou devan Sogebank, jan n te anonse l, nou deside vin lapolis pou n te di yo jodi a, Nap vin defann Soleil pou nou vin di Soleil pap jan sitiyasyon ap dewole pou nou an li pa bon. Dola ameriken nou yo, nou bezwen l nan men nou. Nou bezwen gaz, nou bezwen lavi chè a bese, nou bezwen pou tout santè de peyi a. Jodi a, sonje bon vagabon peyi ap souf izil. Nou vini devan bank yo pou nou di konsa ke dola 50 la fò nou konn kote l fè. Nou vini devan bank yo pou nou di konsa ke manman nou, papa nou, kouzen nou ki al pase mizè aletranje kap voye dola yo ba nou an, Fòk nou jwenn li jan yo voye l ba nou an. Nou ekzije ke brh li rantre sikilè ke l te pran pou l te entèdi moun yo jwenn dola yo an ameriken. Nou mande fòk yo dedolarize peyi an. Dedolarize peyi an, fòk timoun, fòk lekòl timoun yo kapab peye an goud. Fòk fèmti kay yo, fòk yo peye an goud. Fòk. Pyès nap achte, pyès machin, kèlkeswa sa nap antreprann anndan peyi a, depi se, depi gen, depi gen, depi gen pèyman ladan, fòk li fèt an goud. Gen twa jou konsekitif apre 22 out nan lane a, nou te pran twa jou pou nou reflechi. Nou te di lòt pa yo, madi, mèkredi. avèk Ariel Henry. Nou genyen madi, nou gon gwo 6, nou, nap gon gwo tenèb kap bat chanlmas. Tenèb sa, e pou nou mande tout espri zansèt yo fòs, kouray, kèlkeswa kote w ye a, tout moun, sone, sone, tout chofè moto, sone, chofè machin yo, depi l fè midi, sone, tout kote nou ye, frape pòt kay nou. Pou nou di nou pa kapab ankò. Nou genyen le 7. Nou konnen se gwo manifestasyon le 7. Men nou menm baz yo ki te kòmanse manifestasyon sa le 7. Pa gen okenn raketè politik k ap vin met pye l la san nou. N ap prezan pou n veye batay nou an. Pase batay nou an pa gen nèg k ap ka vin yo pa gen nèg y ap ka itilize vin antre nan mitan nou pou pran batay sa pou al vann pou yo al negosye. Nou genyen le 8, le 9 Le 10 s on revèy mobilizasyon nan tout peyi a e pou nou di nou poko konnen apre tenèb sa n ap chache tout foto viktim yo Michel Martelly ki manje lajan Petro Caribe a Wilson Laleau Laurent Gagot tout nèg ki fè masak sou pèp la n ap mete tout foto sa yo tout jounalis ki viktim Nehemie Mèt Dorval Badou. Gana, Antoinette Duclaire, Jordanie, Ti blan, enben nan sans sa nou di nou menm batay sa raketè politik pa bezwen konnen yap vin prann. Paske jodi a si gen tout nèg sa yo kap fè politik nan peyi a, jodi a pèp ayisyen an paka manje, pèp ayisyen an paka bwè, Pou nèg yo pa ka jwenn yon konsansis lajman laj pou tout moun chita sou yon sèl tab pou yo retire Ayiti kote l ye la. Enben jodi a, nou di nèg yo, nou menm nou grandi, apre dizan batay sa a nou fè, lè n gade pou n wè se phtk k ap byen mennen, se phtk k kontinye ap ba nou bal, se phtk ki kontinye ap fè masak Site Solèy, enben nou di randevou a kase le 6 e le 7,